Bonjou bonswa tout moun kelkeswa lè li ye kote wap tande n lè wap gade n e moman ou pral tande video sa mwen kontan ansanm avèw nan optik kenbew enfòme sou nouvèl yo men nouvèl la an detay. Bato amerikèn ki antre pou vin bay vaksen kont kolera a, bagay la gentan pale, li fè konnen anpil moun kòmanse mouri, genyen k gen dyare apre yo fin pran vaksen sa. Pwoblèm kòmanse pi rèd nan kò Ariel, anpil moun di koup di mond nan fini, Se bwa kale. Medam mesye, yon fwa ankò n prale nan Gonayiv fè sou dènye enfòmasyon yo gen vire won, chèf vil la li pale, Ti Wil ak Adlè Miton souke Gonayiv, bagay la sanble pral grav nan jou kap vini yo la. Kite n tande ak Busta John ki fè anpil pale sou koze Badjou a, sou koze Bidjo ak boujwa nan peyi a, kote Kanada gentan. Mete kòd nan kou yo e fwa sa a se Larisi ki frape fò, anpil moun pral sezi tande ki sa k ta pase sou diri, farin, lwil ak lòt bagay nou te konnen yo, bagay la sanble pi grav nan peyi Dayiti. Tou prese rale chèz ou, chita, si ou te swaf, bwè ti gout dlo, nou gen koze pou ou, nouvèl yo pral pale sou Sofia TV 83, gwo koze nan peyi Dayiti. Gran ravin kapab fè yon semèn ap tire avèk lapolis? Jamè. Kote kò bloke tout kote? Vilaj de Dye kapab fè yon semèn ap tire avèk lapolis? Si yo kapab fè yon semèn ap tire avèk lapolis, pa gen pwoblèm. N ap fè yon semèn. Non stop! Yo kapab fè yon mwa, n ap fè yon mwa. Non stop pase zòn sa fòk li fini. Pa gen volonte pou chanjman anndan peyi an. Lè w kòmanse pran youn, ou pran de, ou pran twa, m ap parye ba ou, pa gon grenn ti jèn k ap aksepte de 13, 14 an, k ap aksepte kenbe zam nan men l ankò. Pa gon, pafwa gen moun nan ki dwe di w, o mwen se paske w pa konn sistèm peyi a, ou pa konn peyi a. Mwen konn lwa yo. Gen lwa! Se paske poko janm gen moun ki met fouke nou, poko janm gen moun ki mete men anba kou nou, yo lese nou fè sa nou vle, nou panse nou se mèt e de mèt. Nou panse nou se menm se nou menm ki Bondye an. Kisa Izo ye, ekskize mwen m oblije pran Izo, kisa Izo ye pou ta pou pa ta kapab mete dlo nan dòmi nan zye Izo? Ou byen izo aksepte yo pranl poul vin pale ou byen l mouri ata izo ta kanada tap gen izo ankò it izo ta etazini ap gen izo ankò ela ke nou menm nap di o wi peyi etranje pa peyi pa ayiti pa etranje non ayiti fòs de la lwa mouri pa gen lwa pa gen lòd. Se tou wi. Se tou wi. Ou barikade tout kote kisa k ka pase? Apa Canada bloke pi gwo nèg ki gen pi gwo kòb la an Ayiti an, èske l ka di yon mo? Èske l pa rete nan ti kwen l? Se pa tann l ap tann èske y ap vin nan arete l? M vle ke nou konprann, lalwa lè l pa poze, enben l dekonpoze. Lè w pa aplike lalwa, enben yo menm se yon lòt vwayou k ap aplike l pou ou. Apa Cherif Abdala, sa k pase avèk Cherif Abdala? Ou pa wè kòman l rantre nan kou, nan twou l? Ou pral kouri etire non l sou bagay ke l genyen yo? Lalwa aplike, Kanada vin aplike yon lwa sou yo. Mentnan yo vin konstate ke yo an detrès, yo pa kapab fè nenpòt bagay ankò. Yo konnen ke Ayiti kapab mete men sou yo. Men se sa yo pa konprann nan, retraktasyon, retraktasyon. Kisa sa vle di retraktasyon? Ou gen dwa poze yon krim la jodi an la, aprè 20 tan, yo fè w retraktasyon sou krim nan wi. Menm lè yo ta di w, men tèl bagay ki te fèt, yo, yo lave w li. Men kòman l fè lave? Pa kiyès ke l lave? Ki moun ki fè l lave? Kiyès ki ba li dwa pou l lave? Èske moun nan fè l pou peyi an oubyen li fè l pou yon lajan? Ret lan wòl nou medam mesye. Ret nan wòl nou. An nou kontinye. An nou kontinye tande lòm nan. Ann ale. Ret nan wòl nou ok. Lalwa rete lalwa. Ret nan wòl nou. Se peyi n ap fè. Lè w ap fè peyi, se kanpe nan peyi. Pa gen jwèt nan sa. Sa nou t ap mande a yo. 310 kawo de tè. E tout sa yo e pou nou yo ye wi la mentnan se paske nou pa gen leta pou pran yo poze sele sou yo wi se paske nou pa 310 ka ou de tè medam mesye e sa kap di a yo e pou moun vin demanti yo. Enpò la pito ki se m kapab di ki se pò ki nan. Kò la pi fon nan peyi a jiskaprezan. Taks. Zòn fon sa a, alò franch sila a, li chita sou anviwon 25 kawo de tè. Faktori ki enstale nan zòn sa a pap peye taks sou pwodui ak ekipman yo enpòte pandan 15 lane. Sa pa anyen. Gen detay pi rèd. Zòn franch sila a. nan yon zòn ekonomik ki pi ki pi gwo ki rele Lafito Global ki sou 400 ekta oubyen m kapab di 310 kawo de tè. Nan espas sa genyen pò Lafito ki se m kapab di ki se pò ki nan dlo ki pi fon nan peyi a jiskaprezan. Sa fè pò sa kapab resevwa gwo bato n konn wè yo epi dechaj yon pakèt konntenè. Tande byen! Anpil zam gang yo ap itilize jounen jodi a. Se atravè Paw la pito yo pase. E malgre sa, ou pa janm jwenn okenn moun vre ke lapolis arete ofisyèlman pou ta di, bon towo sa, li nan konivans avèk mouche Bidyo. Se sèl Kanada ki ka fè sa. Yo gentan kouri ap retire tout bagay sou non yo, pase yo konnen ke peyi a kapab poze sele sou yo. Peyi etranje touche w, sezi byen w, menm vini w pa ka vin di yo poukisa. E pandan ke mwen menm pou m respekte w, e se lakay mwen ou fè tout gaf sa yo, tout dega sa yo, se lakay mwen ou poze tout krim sa yo, pou mwen menm pou m pa ta ba ooh! Gouvèneman depatemantal retraktas ayayayy! Wap bo la se yon majonjon lapolis m pap di lapolis non peyi kanada sanksyone men ou wè jiskaprezan kòmsi sete ryen. Wè yo epi dechaj yon pakèt konntenè tande byen anpil zam gang yo ap itilize jounen jodi a se atravè pò lafito yo pase. E malgre sa, ou pa janm jwenn okenn moun vre ke lapolis arete ofisyèlman pou ta di, bon towo sa a, li nan konivans avèk mouche Bidyo. Se sèl Kanada ki ka fè sa. Èske ou wè detay m ap ba w la? Se yon majonjò lapolis, m p ap di lapolis non, peyi Kanada sanksyone. Men ou wè jiskaprezan kòmsi se te ryen. Pa gen okenn moun ki di anyen. Men bon m bon m di w, on nèg ki gen tout kòb sa a, ou ou panse Ariel Henry achèt figi ka pale de li? Ban m ba w detay sa w gen la a. Nan domèn enèji, Bidyo posede GB Energy Company k ap vann gaz ak pwodui petwolye nan senk peyi nan rejyon an. Se Bidyo ki gen monopòl mete gaz nan tout avyon ki Punta Cana yo, Santiago ak Samana nan peyi Sendomeng. E pa pou san rezon m te di w talè a, se pa nenpòt peyi ki ka pran desizyon pou sanksyone bidyo, pou ta di bidyo nan konivans nan finansman gang. Se pa tout peyi ki ka pran l, paske gen de avantaj ou pa p vle pèdi yo. Bidyo, li posede Aceri d'Haiti, pi gwo biznis k ap vann fè, klou, tiyo, fil alegati nan peyi a, Se pi gwo konpayi ki vann bwa, playoud, pòt ki tou fèt yo ak tout lòt pwodui ki derive avèk bwa nan peyi Dayiti. Tout sa yo se sou monopòl mouche Bidyo. Lòt detay. Bidyo vann pwa. Li vann sik. Son nèg, e yon pat tomat li ye, li yon wonn se magi pat li, e yon wonn li nan tout sòs. Bidyo vann pwa, li vann sik, li vann farin, li vann mayi, Mayi moule, li vann pat tomat, poud ji, ou konprann, sa n ap rele switi yo, èske w konprann, li vann bwat lèt. Se Bidyo, mes chers amis, sèlman ki gen dwa pou vann an Ayiti pwodui kraft, pwodui yon pakèt lòt peyi, m pa vle site non la, Goya, Plastifa, Philip Morris, Hormel, Lwil Goumen, Savon Banda, Fab Banda Eco, Kim ak Puritex, Clean Boy, Bak two san poum cite sa yo selman mes chers. Sa se lafito wi sa se lafito na ou wè tout sal pran ou wè tout sa bidjo pran sa se lafito nap gade la wi koman nèg yo pran ayiti pou yo wi sa yo se bidjo medam mesye pa gen jwèt lan sa yo mwen tout ale sa nèt nap gade a e pou yo li ye sa vle di ke nou menm antanke ayisyen si nou pa mete gason fanm sou nou pou nou repran afè nou nan men yo sa se pwoblèm pa nou. Se lan batay sa ke nou menm nou rantre, nou di yon gouvèneman depatemantal, yon gouvèneman depatemantal a pou bi de retwouve richès peyi an, de retwouve byen rich, byen ki lan men nèg yo ke yo pran pou nou yo. An nou wè sa ki domine aktyalite a pou jodi lendi 19 desanm lan, responsab yo nan nivo direksyon depatmantal sanitè lwès, lanse yon kanpay vaksinasyon kont epidemi kolera nan peyi a, kote kanpay vaksinasyon sa a ap gen pou fèt nan 5 komin nan depatman Lwès la, Kafou, Dèlma, Pòtoprens, Taba ak Site Solèy. Kanpay sa a ap gen pou fèt nan depatman Sant peyi a tou. Kowòdonatè maladi Enfektye nan DSO a, Seneus Element, fè konnen gen anviwon 1,086 moun ki enfekte pa maladi kolera anndan peyi a, sa ki lakoz ke gen 12,552 ka sispèk, pandan l di se nan depatman Lwès la ki plis touche pa maladi a. Bò kote pa l, Miss Marie. Isleson Jean fè konnen kanpay vaksinasyon sa a ap fèt an 2 tan nan depatman Lwès la, sòti 18 pou bout 22 desanm ak 26 pou bout 28 desanm. Vaksen sa a li pote non Evicol Plus, fanm ansent ak fanm k ap bay timoun tete pa ka pran vaksen sa a. Sepandan, lè w fin pran vaksen an, selon Mis Idelson, li fè konnen klèman ke, Apre w fin pran vaksen an, youn nan sentom ke w ka santi se ke l ka ba w dyare ak vomisman. Pandan ke l konseye ak tout moun anndan sosyete a pou pran vaksen kont kolera anndan peyi a, yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab evite viris kolera a kontinye pwopaje anndan repiblik lan. Komisè gouvènman Jakmèl la, mèt Lyonel Chérima, Konfime efektivman gen plizyè ka kolera ke otorite sante piblik Jakmèl yo resanse nan prizon an, kote sèten prizonye deja mouri malgre dispozisyon ki pran pou konbat epidemi an anndan prizon an. Chèf pouswit jiridiksyon Jakmèl la felisite divès òganizasyon sosyal ak imanitè ki te fè entèvansyon nan prizon an aprè apèl plizyè antite te lanse bò kote yo. Sepandan, chèf pakè Jakmèl la an mezi pou l konfime asiv kriminèl yo ap kontinye san difikilte nan pakè a ak tribinal sivil Jakmèl, daprè komisè Cherisma ki ale pi lwen pou di pa rapò ak vitès travay yo gen dosye ki deja prè pou ajoute nan tablo asiv la pandan l pwofite lanse yon apèl Konfyans bay sitwayen temwen yo dwe genyen pou prezante devan tribinal la nan kad asiz kriminèl san asistans jiri yo. Komisè gouvènman Gonayiv la, mèt Céa Gasius, anonse yon asiz kriminèl san asistans jiri k ap dewoule apati madi 20 desanm lan nan tribinal premyè enstans Gonayiv la. kote gen anviwon yon dizèn moun ki ta dwe tande nan kad asiz kriminèl sa yo. Enfraksyon ke yo repwoche moun sa yo se, vyòl, vòl, asasina, elatriye. Komisè Gaspus ale pi lwen pou di, sòti mwa novanm pou rive 19 desanm kote nou ye la, Gen an total 43 moun ke yo rive libere pandan l di gen plizyè lòt moun ke pakè a kondane diran asiz kriminèl yo. Yon lòt kote, komisè gouvènman Gonayiv la di l sezi wè 2 moun ke li te arete pou zak bandi nan Gonayiv jodi a ki libere Poutan, yo retounen nan menm pratik la. Mèt Gaffius pwomèt ke pakè a pral travay de komen akò ak lapolis yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab retounen avèk lapè nan Gonayiv. Parapò avèk kesyon gaz la ki pa disponib nan ponp yo dènye tan sa yo, ebyen gen sendikalis Duclos Denissois ki fè konnen rezon ki lakoz ke gaz la pa disponib nan ponp yo se akoz gouvènman an avèk sektè prive a nan yon batay nan moman n ap pale la pou wè kòman ke yo ka monte pri gaz la. Duclos Denissois fè konnen disi mwa janvye k ap vini la gen posibilite pou galon gazolin nan te ka vann 800 goud nan ponp, galon dizèl la 900 goud nan ponp. Endividi moun pa rive idantifye touye polisye Govain Roulx jodi lendi 19 desanm nan. Aksyon sa pase nan nivo Dèlma 31 tou prè lakay polisye a ki se yon ajakta polisye Govain Roulx te afekte nan direksyon administrasyon penitansye. Nou prale direkteman nan Pènye kote ke popilasyon Pènye a santi l bouke pa rapò avèk aksyon bandi ap poze nan zòn Pènye. Nan sans sa a, ansanm moun kap viv nan Pènye leve maten an, yo pati dèyè plizyè bandi nan zòn nan, sa ki te pral lakoz ke. Popilasyon Temye a rive lache a kout manchèt epi lapide a kout wòch yon prezime bandi nan zòn nan. Apre ke moun Temye fin komèt aksyon sa a, yo mete dife sou bandi sila. Lapolis italyèn nan tèt kole ak FBI ameriken demantle yon rezo gang nan zòn Nouyòk. pi presizeman nan yon zòn ki rele Kalabre. Fòk nou di w, otorite yo fè konnen yo arete 18 prezime trafikan dwòg. Selon sa jounal L'Ispenzaio fè konnen, FBI avèk lapolis italyèn ap kontinye ak seri operasyon sa yo, yon manyè pou wè nan ki mezi yo ka fasilite moun fonksyone nan zòn sila yo. Epi genyen Pap la ki anonse ke Li deja remèt demisyon l. Pap Bergoglio ki se yon pap Arjanten, li fè konnen ke li deja ekri lèt demisyon l pou l remèt avèk Sekretè Jeneral Vatikan an. Pap la fè konnen li ekri lèt demisyon l paske lap viv. te mete yon manda dèyè polisye sa 26 fevriye ki sot pase la ebyen finalman dcpj pral arete polisye Jan Nickson Abraham epi yo metel nan nivo direksyon santral polis jidisyè otorite dcpj yo fè konnen se komisè Rousvèl Zamò ki te mete manda darestasyon dèyè polisye sa sepandan Dcpj fè konnen ke y ap gen pou transfere polisye Jean Luckson Abraham nan pakè nan pakè Kwadèboukè yon fason pou l kapab al reponn kesyon komisè Rugel Zamor sou zak kadejak ke reproche l. Efektivman, jan ke sendikalis Duclos Benissoit fè konnen l lan, gaz la ta dwe monte nan ponp yo apati de mwa janvye k ap vini la. Paske, Duclos Benissoit ale pi lwen pou l di gen yon batay ki genyen nan peyi a ant sektè prive avèk Leta pou gen kontwòl gaz la. Pa bliye Busta, nan youn nan emisyon n te fè la, nou te trè klèman prezante batay sa a. Pou ansanm oditwa la. Kòm se chak jou nap gen de nouvo abòne sou chanèl la ebyen nou oblije retounen di a klè kisa ki eksplike batay sa ant leta avèk sektè prive a pou kesyon gaz la. Li klè, sektè prive a se li menm ki gen ponp anndan peyi an. Sektè prive a Se li menm, dènye tan sa yo ki fè kòmand gazolin an nan peyi an. Yo pase pa leta ki gen prerogativ la epi yo fè kòmand gazolin. Ebyen lè sektè prive a fè kòmand gazolin nan, li pa jwenn ristoun ke leta dwe ba li a. Sa vle di benefis pa l la, li pa antre vre a san pou san jan ke l konn abitye antre l la. Ebyen, pandan ke ou wè gouvènman Ariel Henry an pran arete pou monte gaz la 114 dola nan ponp, men se kòm kwa ke ponp lan li menm li toujou vann li pou 50 dola ayisyen, sa vle di lòt rès kòb la. Pèp yo, yo toujou vann gaz la kòm kwa a 50 dola, sa vle di 64 dola se leta ayisyen ki pran l depi anlè. Sa ki pral revòlte ansanm aso ansanm responsab pèp yo anndan peyi a ki di klèman ke leta pa ka ap fè 64 dola sou chak galon gaz men pou otan yo menm yo pa fè yon goud ladan l, yo vin sanse pa tire pwofi. e pou otan se pèp yo kap bay sèvis, se nan pèp yo gaz ap stoke epi tou pou vann bay pèp la, ebyen se sa ki pral lage batay la nan lari a, kote ke nèg nan sektè prive yo di leta si ou fè 64 dola mwen menm fòk mwen ka fè 20 dola pi piti, sa vle di se pou nan rezon ou wè nèg yo vle a tou pri kòm li te 600 goud yo vle metel a 800 goud nan sousi pou nan yo ka tire 100 goud pa ou a. 200 goud pa mwa, ou di mwen, yo di klèman avèk leta, èske leta ap ka separe 64 dola l fè sou chak galon an avèk avèk yo menm? Kòm leta li menm li pa dakò, enben nèg yo menm ki se mèt pwòp yo anndan peyi an, se yo k fè kòmand gaz yo, enben yo di klèman ke yo pral pwovoke yon rate gaz la sou mache a yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab monte pri gaz la. E nou vin di nèg sa yo byen gonfle, mal kalkile. Gaz la, èske gaz la desann? Non. Èske lajan ameriken yo desann? Èske pitit pèp la gen posiblite lè l al dèyè transfè yo pou l jwenn jan yo voye l ba li a? Non. Ebyen. Misye Ariel ak tout akolit ou a ki anndan vil Gonayiv k ap souse popilasyon sa depi avan 2004 e ki ki pase sou do nou apre batay 2004 nou vin di w byen konte mal kalkile. De kiyès wap pale wilfort? Kiyès ki akolik Ariel nan Gonayiv? Bon wap pale Ariel nou pap fè pèsonalite paske nou pa abitye fèl Ariel gen plizyè akolik ki anndan vil la de nèg swadizan di ki konn ap soti manifestasyon konn di ap soti kont Ariel epoutan yo menm se negosye yap negosye e nou menm nou gen yon yon sous fyab ki fè nou konnen ke vini Ariel nan vil Gonayiv negosye. Fò l gen lòt tonton. Nou menm nou pa gen pwoblèm pase tout moun se Ayisyen. Tout moun ap viv anba drapo ble wouj la se Ayisyen men nan salte, malpwoprete, ensekirite. La misère ke popilasyon ap viv jounen jodi a, Gonayiv pa ka resevwa pèsòn. E nou pa pè pèsòn k ap kraze peyi a la antre met men. E si yon moun eseye antre anndan vil Gonayiv, w mèt konn se pou zantray nou. avan wap pase sou zantray pou sa. Sa vle di Wilfort eske Ariel pap kapab vin Gonaïves premye janvier? M panse ke se sa ki fè prezans nou nan radyo a, e se sa tou ki fè nou sòti kote nou te ye pou nou fè konnen ke Ariel nou pa t negosye avè w, nou pap janm negosye avè w otan ke mizè pèp la pa fini. Dayè, Nou tap fè yon batay pou ensekirite li ogmante plis. Nou tap fè yon batay pou gaz la desann ou vle moute l toujou sou nou. Ebyen nou fèk kale batay avè w jiskaske ou moute.